Selon avoka mèt Ronald Georges medam e mesye komisè Muscadin merite poul prezidan peyi dayiti. Se yon deklarasyon ki epate, ki fè anpil moun etone, sezi, ap poze tèt yo kesyon, men eske Mèt Renòl Jòj li serye nan sa lap di a? Ebyen nap raple w ke Mèt Renòl Jòj se yon avoka de non ke anpil moun konnen e l se ansyen konseye jiridik prezidan Jo, pou nou di defen prezidan Jovenel Moïse, medam se mesye e se te yon konseye. menm si aprè mèt Renòl Jòy vin katiye ak Jovenel e vin separe ak Jovenel Moïse e l kòmanse ap kritike pouvwa a, ap fè anpil gwo deklarasyon, anpil moun kòmanse ap di men sa k pase mèt Renòl Jòj konsa, poukisa pandan l te nan pouvwa a li pa t janm konn fè deklarasyon sa yo, se aprè li oblije enben mete l nan pozisyon pou l ap kritike Jovenel e menm fè de gwos deklarasyon ki fè anpil moun sezi. Enben jodi a Mèt Renòl Jòj ki li menm twouve ke Muscadin merite pou l prezidan peyi Dayiti paske s on nèg k ap travay, s on nèg k ap kouri dèyè sa yo rele bandi, s on nèg k ap takle bandi tout kote l pase. E nan Nip lan l di s on simetyè li ye pou tout bandi e tout nèg konn sa. Ti lapli, Izo, tout nèg sa yo pa ka met pwent zago yo nan Nip. Paske Muscadin ap fizye nèg yo. Ebyen Mèt Ronald Georges medam e mesye apre deklarasyon sa a kote l fè konnen ebyen komisè Muscadin li merite pou l prezidan peyi Dayiti paske gen twòp moun ki renmen komisè Muscadin e si komisè Muscadin al nan eleksyon m pap ban nou manti si se pa blan k pral chwazi pou di men moun l ap mete Muscadin ap eli prezidan e anpil moun konn sa e anpil moun respekte sa. Paske nap wè nan tout peyi a la a se kèk ti grenn moun agoch adwat kap tire pye ki pa vle wè komisè a paske moun sa yo nan gang, yo nan vòlò, yo nan kidnapin, yo gen gwoup gang pa yo. Men tout moun ki vle pou Ayiti chanje, yap vote Muscadin medam e mesye. Ebyen nou pral fò tande mèt Renaud Georges. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a, eske nou sonje ke blennde komisè Muscadin te mete lapat sou li la nan dwàn Miragwàn nan? Blende sa a, selon enfòmasyon yo, se ta ebyen pou yon gwoup nèg nan Pòtoprens. Ebyen medam e mesye ou pral sezi tande blende sa a se te pou chèf gang Ti Makak e se yon boujwa ki tap voye blende sa a bay Ti Makak, yon blende ki blende o nivo 10! Sa vle di se pa nenpòt ou kèl bende e lè wap gade anndan blende a, wap gade stil pòt yo, wap gade blendaj yo medam e mesye, Ou wè son bagay tèt chaje. Ebyen blende sa se te pou chef gang ti makak e jodi a la a blende sa a li nan men Muscadin e anpil moun di Muscadin dwe itilize blende sa a poul ebyen fè travay peyi a paske son blende kap antre ilegalman e se pou yon chef gang ebyen kom Muscadin kenbel li dwe kenbel nèt pa bay li ankò. Men eske dosye blende sa pa pral fè anpil pale, pa pral fè boujwa sa mande pou revoke Muscadin paske nèg boujwa sa yo, yo gen gwo enfliyans nan peyi a, se yo kap fè, se yo kap koupe rache, se yo k met minis, se yo k met sesi, se yo k met sela e se yo ki gen lajan nan peyi a, men eske pa pral nwi lavi komisè Muscadin paske komisè a enben kraze plan nèg yo. Enben medam se mesye nou pral fò tande Muscadin e nou pral fò tande Morvan ki pral ban nou detay sou dosye blende sa. Kite kòmantè ou anba videyo a ou sou tvlakayhaiti.com Bòn ekout tout moun bon mèkredi nap tounen. Li di nèg yo l pa bezwen anyen nan men yo, aranje yo pou yo ba li yon djip e djip la pou yo ba li l fò l blende. Li egzije nèg yo fòk djip la blende. Chèf gang Ti Makak. E non sèlman l egzije nèg yo fòk Jeep la blende, li di nèg yo ke l ap gentan di yo sou ki non pou l voye Jeep blende a. Sa k fè m vin, m vin panse ak sa ankò, m vin repanse ak sa, se paske Muscadin, komisè di gouvèneman Departeman Nip, misye sezi yon blende nan dwàn Miragwàn. Lè ke misye sezi blende sa nan dwàn Miragwàn, e, e blende sa m kwè ke se plis ke yon milyon de goud ke yo takse l, e pa t gen plenyen pou te peye a la segond. Pa t gen plenyen, pa t gen dire retire twa goud pou mwen, pa t gen rekil ki te fèt. Tout nèg nèt, pa t gen pwoblèm pou moun t ap plenyen dabitid ki konn ap di retire yon 25 mil goud pou mwen, retire yon 100 mil goud. Non, pa t gen sa. Se te rapid rapid, nèg te prè pou peye blennde sa. E yo di menm, che volè sa a, blennde plis ke. Kòman yo kon yon blendaj 8, yo kon yon fason yo konn di l. O nivo de blende 6, blende 8, se konsa yo toujou di l. Nan peyi a. Men yo di ke blendaj sa a, li atenn menm 10. Tèlman l byen blende. Men mèdam mèsye, sa tire atansyon m de sa ti makak te di grannèg yo nan laboul. Men fòm diw ke nèg laboul yo pat achte machin nan bay ti makak. Aktyèlman la genyen ka letranje la yo nan mawon. Nèg yo nan mawon, yon seri de gran nèg ki genyen nan laboul. Se pou sa nap mande komisè Muscadin ankete, kontinye ankete sou blende sa ke misye arive Kenbe! M pa di, m pa ka di sezi, men kenbe pou tann mèt li vini, veritab mèt li. Lè mèt blende sa vini, fò l moutre w kote kòb li a sòti. Èske s on antreprenè? Èske se yon gran bizismann peyi a ki vle achte blende? Poukisa l pa respekte lòt nòm yo pou blende a? Poukisa l oblije vann yon blende jis Miragwàn? Poukisa l pa t fè gran nèg parèy li yo ba l yon machin byen blende? Poukisa l pa t al achte blende a depi nan mezon Kòm li gen kòb kotel soti a fòk mèt blende sa vin reklamel e fò Muscadin pa pran presyon nan men okun otorite pou fòsel bay blende sa se ke zye nou pral swiv o nivo de miragwàn paske chèf gang ti makak mèdam mesye menm pa 4 mwa de sla Mande yon seri de gran nèg laboul la pou yo remèt li yon djip, pou yo achte yon djip pou li e fò yo remèt li l blende e kèl nivo medam mesye, nivo 6. M vin la sou BBJ entènasyonal mwen te denonse sa epi kèlke tan pli ta Muscadin pral sezi blende sa nan nan nan nan dwàn Miragwàn, nou pa di se pou ti makak. Men nou mande Muscadin kenbe blende a e ankete sou li, veritab mèt blende a dwe vin pran blende l e pou l moutre kot kòb la soti, ki bò l achte machin sa, kot papye a soti, ki lè kòb la te dekese nan bank, ki kote tranzaksyon an pou l te gen kalite blende sa ki blende menm Rive nan nivo 10 medam mesye. Eklatman sosyal la fèt kanmenm e lè abse sa pete nan vizaj yo map mande eske yap gen enfimyè, eske yap gen doktè, eske yap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo. Peyi a di ase, nou paka prale jan l ye la. Peyi a paka prale jan l ye la. E lè blende vin nan men Muscadin w pa janm konnen tou? Te gen kèt ki tap fèt pou yo t achte yon blende fè Muscadin e yo malerezman kesyon de bagay gofondmi yo pa ka fè l ka chap zèl kè m kè m menm di Theriel bagay ka chap zèl la pa pran gwo monton sa yo sou ka chap zèl li ke pou l pa al peye le pri pi devan èske w konprann yon blende konsa tonbe Muscadin w pa ka bagay mèt li li pral pou leta depi l pou leta e ou k tou komisè nan zòn nan se ou pou yo remèt li pou batay e sa l dwe ye. Medam mesye men sa ensekirite a vin reprezante nan peyi an. Laboul, Tomasen, se la anpil nèg ki nan klas mwayèn nan tou gen kay yo ke yo mete nan fèm, yo lwe a òganizasyon entènasyonal, yo lwe ak anbasadè, yo lwe ak konsil, anpil nèg Lèzetazini Damerik ki t ap travay depi trantan, yo fè bèl kay yo Laboul. Anpil nèg ki lafrans ki tap travay depi 25 an yo fè bèl kay yo tomasen e son plezi pou nèg klas mwayèn nan pou yal fè bèl kay yo o nivo de tomasen jounen jodi a bandi sal bandi legal yo fè vagabon pye atè sa yo vin legal yo santi yo mèt yo santi yo wa yo kidnape moun jan yo vle yo kraze moun jan yo vle yo sezi byen moun jan yo vle medam mesye. Gen nèg la nan lakou Nouyòk ki fè de djòb apre taksi a pou l araje l pou l achte yon kay nan Tomasen. Gen nèg ki refè kay li menm. Gen nèg k achte plasman an, yo kraze kay la pou yo refè l wi. Jounen jodi a nèg sa o nivo de klas mwayèn s on plezi pou li pou l wè kay li ap lwe dimil dola ameriken pou ane, simil dola ameriken pou ane. Li wè efò l la kote l pase wi. On maten medam mesye Nswr medam mesye yon sel jou le yo gade yo we yon gang ki rele gang ti makak sezi byen sa men kote neg nan klas mwayèn fe suk men kote neg nan klas mwayèn Fès, fè tansyon, men kote nèg yo, m tout sòt de maladi moute nan tèt jèn gason, jèn fanm ki travay pou fè byen yo nan peyi a. Eske on peyi ka prale jan l prale a la? Eklatman sosyal la fèt kanmenm. E lè abse sa pete nan vizaj yo m ap mande eske y ap gen enfimyè? Eske y ap gen doktè? Eske y ap genyen pwofesyonèl de sante tout bon vre k pou reponn a tan dabse sa yo k pral pete nan vizaj nèg yo? Peyi a di ase! Nou pa ka prale jan l ye la a. Medam mesye. Men, men, men, men, men kote yon nèg k ap sipòte gang. Men, men lè w ap pale yon nèg k ap sipòte gang nan, men ni. Gen de nèg ou wè yo p ap vin pale la a. Men nèg yo ap soufri. Ou te mèt te artist, ou te mèt te journalist, ou te mèt te entrepreneur, kelkeswa sa w ye a, soufrans lan nan nanm ou, soufrans lan nan dengdeng ou menm jan avè m. Ou konprann? Soufrans, plezi m, kote pou m ta ye la mwen menm? Kote pou m ta ye la yon nèg ap pale m de Canada, Canada, Canada sa, ok, kote m, sa yon nèg ap pale m de Canada, Canada la? Mwa de janvier rive kibò pou m ye? Nan peyi m pou m ap pran plezi m a Akayè? On nèg ap pale m de de Canada de Toronto la kote pou m ye la plezi m se nan Delma pou m ap pran plezi m desann nan ti club sa desann nan sa moute nan sa al nan restoran epi al dòmi m pa ka konprann kòman on nèg chita la w ap vin pale m de Canada Canada Etazini Etazini. Kot bon nèg santi ou alèz la, e pa nan otèl lakay ou, nan zòn lakay ou pou al chita la bò bò yon pisin pou wap bwè de byè, pou wap bay plezi, pou wap pou wap pou wap pale, pou wap bay pou wap bay blag ak zanmi ou yo te grandi avè yo lekòl, ou te grandi avè yo sou katye ou. Di dim kisa kòman nou santi nou la jounen jodi a. Chak grenn nèg ki vini pou batay kont vagabon sa yo, pou mete yo toutouni, nou rele nèg la egri legri de yo. Egri de kisa? De gang. Jounen jodi a, poze tèt nou yon kesyon. Poze tèt nou yon kesyon. Kote, kote jounalis ki pou batay pou nou nan peyi a? Kote atis ki pou batay pou nou nan peyi a? Kote rapè yo ki pou batay pou nou nan peyi a? Tout moun nèt, y antre nan konivans ak bandi. Pyès nèg pa vle kritike bandi yo, yo pa vle site non yo. Sou baz yo pap fè bandi make yo pou lè yo pral jwe. Al jwe ki bò? Kiyès ki la pou al jwe pou yo? Kounye a si w wè yon nèg vin nan bi, si w wè yon nèg vin nan pwogram ou ap fè Ayiti, se gang wi. Se gang ki jwenn lajan pou al nan pwogram. Kote yon nèg te ka gen, kote yon nèg te gen twa, ka gen 300 dola pou l al nan pwogram avè l kounye a? Kote l ap travay? Ki kòb leta peye? Ki biznis ki gen nan peyi a? Poze tèt nou kesyon. Ou konprann? Jounen jodi a m pa ka jwenn yon chèn de solidarite de tout artist ayisyen kont lensekirite. M pa ka jwenn yon mòch pasifik tou de blan oubyen tou de ble oubyen vè kèlkeswa koulè nou vle a pran lari a la pou n ap mande bay yon chans ak peyi a. Non, y ap tann ane pwochèn lè mwad desanm pral rive pou y al jwe pou Izo. Se sa y apral tann. Y apral tann pou y al jwe pou Pwodiksyon 5 segond. Paske Pwodiksyon 5 segond, alè aktyèl se li ki gen plis lajan. Menm jan a Pwodiksyon Krisla, dezan de sila. Se plezi. Epi lè w ak anfas yo, w tande, o wi, Djòn kòlè m anvan n pa vle wè yo, legride yo. O l gen pwoblèm pèsonèl. M gen pwoblèm pèsonèl? N'a di kibò m te lekòl avè nou, kibò m te m te konn nan manje, m te konn nan bwè kafe avè nou. Fò nou di m kibò m te konn al jwe soccer avè nou. E fò nou di m kibò tou mwen avè nou te konn ap hang ansanm. M m gen pwoblèm pèsonèl. Fò nou di m ki pwoblèm pèsonèl. Paske jounen jodi a medam mesye, se moun peyi a, se moun peyi a k gen non ki pou ede peyi a fèt. Twòp nèg alèz nan peyi a. Twòp nèg alèz nan peyi a. On seri de boujwa malpwòp. Miskaden son moun ki merite poul prezidan peyi a. Miskaden li merite pou yo remèt li peyi a poul prezidan peyi a pou nou gon souf paske nan li gon volonte reyèl reyèl vizib tanjib poul fini avèk ensekirite a yo di la ke miskaden vyole lwa. Mwen menm lè moun yo rele m yo di m sa m reponn yo eske bandi yo pa vyole lwa yo menm paske se arm egal wi pou kouman moun yo bandi ap tiye moun li menm lap tiye bandi pou moun sispann mouri se bon gè wi. Men ou di Muscadin son moun yo ta dwe remèt peyi a poul dirije l wi. Mwen di sa deja wi. Ou vle m di l ankò pou ou? Muscadin son moun ki merite pou l prezidan peyi a. E mwen m panse ke a cette phase de debat ou eleksyon fèt, kounye se les Haïtiens mes frères Miskaden pote 2 kandida se gade de se sounami kap genyen telman moun ap vote l. Men mèt jòj gen moun ki di antanke komisè gouvènman e lè Miskaden fini pran yon jèn gason pa egzanp li ta dwe al tande l wi olye ke l touye l. Bon jèn gason sa ki moun li tande avan l touye li menm? Se sak ou di m? Ki moun li tande? Jèn gason an ki moun li tande avanl touyel hein ebyen miskaden tande yo wi li tandel poze yo kesyon mande yo non yo non manman yo non papa yo li poze yo kesyon li poze yo kesyon sou sa yo fè tou pase moun sa yo se majinò yo ye. Bon, m ap bay nou la. Gen yon seri de moun ki te gen yon diskou, se paske moun yo pa gen manje, yo razè, yo pa gen kòb, bagay ki fè yo fè sa. Bon, pou kantite kòb moun sa yo fè nan kidnaping, pou ki sa yo kontinye ap fè kidnaping toujou? M gen yon kesyon m poze. Paske. Yon moun ki etidye polis tankou m, nou konnen ke gen de moun ke kwomozòm yo de fason l dispoze a, moun nan deja gen yon predispozisyon pou l yon kriminèl. Li pap kapab viv nan yon sosyete nòmal. Se kòm si m ta di w, ou gen yon bann kabrit, ou mete yo nan yon pak, Epi ou pran yon lyon, 2 lyon, 3 lyon lage nan pak kabrit la. Enben, lè ou tounen, lè ou al dòmi ou leve demen maten, yo manje tout kabrit yo. Menm si yo pa ka manje yo, yo touye yo, sitou tig yo, tig yo menm pi voras. Donk, mwen m pa konprann non. Donk mwen, moun kap pote kritik kont Miskaden an, eske yon moun ki ta pral touye w, Miskaden gentan touye l anvan, ou pa dwe di Miskaden mèsi? Nou fèt pou n remèsye Miskaden yon nèg ki gen anpil kouraj konsa. Mwen menm m remèsye l. Lè sou dosye Komisè Miskaden ap kapab bay rezilta sa nan Pòtoprens lan? Depi l gen outi nesesè l ap bay li paske l gen yon volonte reyèl pou l konbat yo. Mèt Jòj, lè n ap gade genyen Theriel Thédus ki t ap fè yon leve de fon pou achte 2 zorekin blende. pou komisè a. Ebyen gen yon gwoup ayisyen, ayisyen parèy nou wi, ki report li sou Facebook la, GoFundMe an, yo report li wi. Yo kraze pwojè a wi, kòman w konprann sa? Kòman yo kraze pwojè a? Yo report li, yo voye tout kòb yo bay tout moun ki te bay yo. Poukisa? Yo di son bagay kriminèl ke Theriel ap fè. Moun sa yo ki di son bagay kriminèl yap fè a, kè yo, kè yo ale. Vilaj de Dye ou byen ale gran gravi nan dòmi? Ki efè sa? Yo estime si leta ayisyen ki ta dwe bay komisè a machin pou l ta sèvi te ka koule nan li nan plan. Lalwa rekonèt yon bagay ki rele liberalite. Sa liberalite a ye? Sa vle di ke ou gen yon bagay la a, ou deside fè tèl moun kado l. Donk pa gen ni krim ni deli la. Sa fò pou ou, ou deside fè moun nan kado liv epi moun nan pran li. Se fini. Donk moun k ap di sa yo gen lè e moun ki bwè tafya, moun ki sou. Oubyen yo sou dwòg. Anpil moun estime poukisa Ariel pa pran desizyon sa pou l fè l prese prese yon fason pou Muscadin kapab genyen posiblite pase Muscadin fè konnen li pa gen leta pa ba l zam, leta pa ba l minisyon kòman w konprann sa? Bon menm jan w konprann li an m konprann li menm jan w konprann li men m twouve se yon moun ki merite ankadreman. Ok pou fini mèt jòj ou gon mesaj ou vle voye bay popilasyon an lè nap gade zak ensekirite yo kap kontinye yè nan gradyasyon la yo leve yon pakèt moun moun kontinye ap mouri a dwat a goch ou gon mesaj wap voye bay popilasyon an? Enben moun sa yo ki kap kritike komisè Muscadin an ke ou kouri dèyè yo moun sa yo genlè. Yo menm tous yo te jwenn moun yo ta leve yo tou. Ou konprann? Kidonk mwen m panse ke Muscadin merite ankourajman. Se pa pou y'ap kritike li dans de mauvais sens. Mwen m felisite misye, c'est un homme très courageux, li dedye vi l, li mete vi l en jeu. Nou sove pep ayisyen. Mèsi. Epi m pral di nou bagay. Vyolans menm nan pa di wi ki vyolans. Nou pat janm konn sa? Enben al li labib pou nou wè. Lè Bondye. Lè, dizon ke, lè Satan te revòlte kont Bondye, sa l te di Sen Michèl? Sen Michèl te gen yon chaple l te pote nan lapriyè l. Non. Sen Michèl se epe l li pral kout epe met Satan deyò. Nan lame gen yon ti ton yo di nou, You fight fire with fire. Sa vle di ke sak zam mwen ou goumen kont zam. Donk moun kap di sa yo, yo pa konn de kisa yap pale, son bann moun modi. Em di yo sa pou yo fè. Si yo kwè nan sa yap di a, al vilaj de Dye, al pase matisan. Dakò? Epi yap banm repons. Jenerasyon sa a, li antre an liy dwat avèk tou sam kwè. Mwen, m pat janm dakò. Pou yo te pran prezidan Aristide voye l ale je yo voye l ale a m pat janm dakò e sa prezidan Aristide di a mwen kwè ke son verite e nou tout nou te konnen m te yon moun ki te di si nou voye prezidan ale nou pral nan yon toubiyon de pwoblèm kite prezidan an fin fè manda l. Donk sa prezidan Aristide di a m pa kwè l twonpe l paske peyi a t ap pran yon lòt wout donk m pa kwè gen diskisyon nan pawòl sa. E toujou nan menm diskou sa mèt Jòj e prezidan li menm li di e ke moun ki la yo aktyèl moun ki sou pouvwa yo chak jou yo dòmi reve pouvwa. yo domi yo leve se pouvwa tout sa yap fè se pouvwa e se rezon sak fè pèp la paka jwenn anyen.